Ou wè moun ki viv pre ou pa janm ba w enpòtans, pandan moun ki lwen ou ta renmen tout tan bò kote ou pou yo viv avè w. Paske depi moun nan wè w chak jou papa, m te di w bagay avan yè, lè w atis moun pa dwe wè w souvan paske lè moun nan wè w, ayisyen sitou, lè yo wè w souvan yo pa ba w respè. But, ann eseye aprann viv avè moun ki lwen nou pito, fè pou moun ki lwen nou pito, paske moun ki lwen nou an lè l renmen nou l renmen nou anpil. Men moun ki pre nou an menm lè nap bali lap pale nou mal li pap janm ba nou respè. Pèp tròp. Bonjou, bonswa tout moun kap gade video sa. Jodia la nou vini eklèsi ou sou dosye Fantom nan kote anpil rimè ap kouri sou rezo sosyo yo fè konnen ke Fantom li menm li depòte. Si ou poko abone a chanèl la fè sa kounya e si ou renmen video a like li e pa bliye kite yon kòmantè pou dim sa ou panse. Poun antre nan manman koze a nap diw ke Fantom pa depòte. Sèlman, Fantom ap fè yon nonb de tan li pap ka vwayaje e lap pran gwo sanksyon paske li vyole règleman gouvènman ameriken an. Kisa k vin pase? Tout moun konnen kilè yo ba w viza, ou gen yon nonb de tan pou w fè nan peyi a. Lè yo ba w viza, e pa rezide w, rezide w pa ka al rete. Men dènye fwa Fantom te pati a li te gen pou l te fè 2 semèn, men li arive fè plis ke tan an koz li te gen yon pitit ki t ap opere, li arive fè plis ke 2 semèn nan yo te ba li a. E pa bliye depi w ap fè erè devan je ameriken l ap pran nòt e yo menm fè konnen ke se pa premye fwa Fantom ap fè sa, kote l abitye vwayaje deja, nonb de tan pou l te fè a, li fè plis ke sa. Plizyè fwa yo rale zòrèy li men fwa sa se pou tout bon. Fwa sa yo oblije ba l sanksyon pou li ka pou li ka konprann sa l fè a. Yo oblije voye Fantom tounen e sa ka menm rive ke tout rès ane a Fantom pa ka vwayaje. Men, se pa depòte li depòte pou sa, kòm nou tout konnen depi w vyole lalwa, fòk lalwa an mezi pou li sanksyone w. M espere nou konprann sa k ap pase a e pa bliye abòne avèk chanèl la epi kite yon like, sa ap fè m plezi anpil. Epi pa bliye kite yon kòmantè pou di m kisa w panse de sa k pase a e kijan w konprann li.